Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon gen yon nouvèl cho nan lari a la nouvèl ki di ke ebyen 400 mawozo pèdi 7 sòlda eske se vre eske se pa vre si ou menm ou fèk tande enfòmasyon ou kapab di a ekoute te gen batay ansanm avèk lapolis oubyen lòt gang epi nèg sa yo tonbe non eske nou sonje dènye batay ki te fèt samdi pase anwo je kwa. nan Kwadèboukè. Dènye batay sa a nou sonje m te di nou ke batay la l te parèt trè trè trè difisil pou lèzòm de 400 Mawozo. Gen yon kote lanmò san jou te al pase kote l te moutre yon pakèt san. Lè l te menm poze tèt li kesyon pou di èske san sa yo se san sòlda l. A m pete mouda yo! Sa vle di se yo menm ki te manyen lapolis. Men vin gen yon pwoblèm Mwen te di nou ke Lanmò San Jou gen anpil sòlda l ki pran bal. Pou jwenn swen an, se pa twò fasil. Men kounye a gen yon bagay, se Lanmò San Jou ki andoktrine sòlda pa li yo nan lojik mòtifè la. Men, nan inisyasyon sa a, tout nèg konprann ke yo pa pèse, paske se Lanmò San Jou ki mete pwen sou nèg sa yo. Lè w gen yon bagay konsa nan tèt ou, e lè po w vin eponj devan bal, m ta kapab di se katastwòf. Paske lè w ap tire avèk yon gwoup, ou konnen ou pa pran nan bal, w ap pote boure nenpòt ki jan. Epi sa w tande a la, advèsè a mete grenn mayi nan lestomak ou, epi ou menm ou pral panse. Dèfwa, ou kapab menm pèdi lavi w. Ebyen! Bagay la vin difisil. Eske pwen sa a yo, yo pat bon? Oubyen eske lanmò san jou tap eseye fon bagay a la va vit, sa na pa mache e ke nèg sa yo pèse? Ewa m di nou bagay byen. Nan domèn mistik, jodi a ka pou ou, demen ka pou yon lòt. Paske dyab la li menm lè lap flannen, li ka menm bliye w. Ou konprann? Se sak fè dèfwa moun nan konn mouri epi aprè espri a parèt li di oh sil te la chwal li a pa tap mouri ebyen se poum di nou ke enfòmasyon kap sikile pou ta fè kwè genyen 7 sòlda nan kan nèg mawozo yo ki tonbe m ta kapab di gon ti verasite tou piti paske nan atak sa ki te genyen an te gen anpil nèg ki pran bal e nèg yo te frape fò jounen jodi a la m ta kapab di se rezilta atak sila a nèg yo tonbe. Ebyen, m pral pataje yon ti refleksyon konfrè nou nan mega Guerrier Henri fè sou kesyon 400 mawozo a. Ra e ki nan mouvman mistik eksepte ra li pa pè chay se mèt plèn nan li ye. Epi misye gen yon bagay yo toujou fè kòmsi fè seremoni. montre ke yo pa ka pran bal eksetere se men se sa yo mete nan lespri mawozo yo sa vle di ti jèn sòlda k otou de misye misye toujou di nèg yo mesye fè mistik fè bagay rale boutèy mouchwa pase nan kou eksetera pou di nèg yo mesye nou pa ka pran bal e se pa se menm pa etonan ke nèg la gen dwa deside achte bal blan li met nan zam li epi l ap tire sou li Epi l montre nèg yo ke l pa pran bal. Epi tout ti mesye yo santi yo yo yo konfòtab. M wè gen nèg chak dwèt yo gen bag ladan yo pou montre ke chak bag sa yo se yon pwen yo vle di yon bagay. Pwen nan kisa? Apa Anèl te di e pitit ogou feray li ye? Kote l l al jwenn? Antèman Anèl la fèt? Verifye pou mwen si antèman Anèl Jozèf fèt. Voye yon tèks pou mwen. Pase m sonje kòm misye t ap bay sòs degaje lodè. Humm pitit ogou feray e sa misye te toujou dil kòm kwa yo pa pran nan bal gen ougan k fè pwen pou yo enben se nan bagay sa plizyè ti mesye nan 400 mawozo al pran la ouvè fal yo vin goumen a la polis panse ke yo pa pran bal enben gon bann la aktyèlman la kò yo detripe e malerezman Genyen ki gen bal nan kò yo depi plizyè jou e pa gen kote pou y al pran swen. Paske mawozo yo te toujou vle fè kwè ke yo pa pran bal paske yo gen dyab sou yo, dyab ka ede yo. Ok. Yo konstate depi plizyè, Ofis lan Lè n ap pale de Direksyon santral polis administrativ, biwo a konstate depi kèk semèn gen yon nivo de pwofesyonalism nan egzekisyon plizyè òd operasyon kont gang yo, notaman nan Kwadèboukè avèk Taba. Goumen sa a. ki malerezman ka fè ke gen plizyè lòt moun ki viktim nan operasyon an. Gen anpil moun vre. Enben, pandan operasyon sa a, nou te di l lòtrejou, lè w wè 400 mawozo oubyen lanmò san jou, w t ap di moun yo, moun Kwadèboukè, m tande kri nou, m tande kriye non, e pa vre. Lapolis lan met bagay nan men lè mawozo. e gen 7 bandi ki tonbe. Ou wè m te di 6 dènyèman, gen lè gen yon dènye grenn ki tonbe. Gen plizyè dizèn blese ladan yo. Selon enfòmasyon sa a, gen anpil nèg ki blese ki pa kapab al pran bal. Epi, yo te toujou fè nèg yo kwè ke ok yap manipile yo pran pòz de ougan ki fè jèn sa yo kwè yo envilnerab e yo pwoteje kont yon pakèt lwa e bal lapolis paka rive sou yo se sa yo toujou di nèg yo lè yo antre nan gang nan yo te anpil ki tonbe sou bal lapolis pandan afwontman ant yo menm e fòs lòd yo. Ti mesye banm di nou ti bagay nou gen zam nan nan men nou nou konn sa zam nan vle di e dayè nou eseyel sou moun deja piske sa rive ke nou touye plizyè moun men pa janm kwè nèg ap di w ke w paka pran bal m di w Anel Joseph te di ke l te pitit ogou feray ti kenkenn M sonje lè Tèt Kale avèk Doy ap eksplike jan yo ouvè katouch sou Ti Kenkenn. Enben, Tèt Kale te toujou panse ke l pa t ap pran bal wi. Se yon bal M4 Ti Lapli file nan bò fès misye. Enben, finalman, misye oblije mouri. Nèg ap pran pòz fè mouchwa wouj pase tenten pase nan kou eksetera fè boutèy ba nèg bwè boutèy kòmkwa ou aba pa gen sa gen nèg kap pran pòz fè remèd avèk poud bal oubyen non pa gen sa yo byen di ke bal lapolis yo se bal ki sakre pou bandi pou nèg kap bat kòl. E m regrèt ke lapolis petèt pa kontinye operasyon an. Men, paske gen yon diferans ant operasyon ki mennen nan baz 400 Mawozo avèk la a. Paske gen de moun ki di w ki sa k eksplike ke lapolis pa mennen operasyon lòt kote yo. Pa bliye, nan ling Kwadèboukè kote nèg sa yo t ap eseye opere an, pa genyen de gwo geto vre. Kontrèman avèk lè nèg la file l antre nan yon koridò Bèlè oubyen l file l antre nan yon koridò nan Vilaj oubyen nan Gran Ravin, bagay yo pa, se pa menm konfigirasyon zòn yo ye. Lanmò san jou? E si sòlda yo mouri vre? M espere ke, alò m swete touswit ou voye yon voice, mete voice sa an sirculation pou konfime sa. Pa fè divèsyon. Si nèg yo mouri, di yo mouri. Ok? E pi, la vi fezan. E pa vre paske son ekip ou genyen, de twa grenn mouri, si yo mouri vre ou konfime, e pi batay la pra pousib. Fò m di nou ke kote nèg ap tonbe, si gen nèg k ap tonbe vre nan kan lanmò san jou a, Men sa pa anpeche ke nèg sa yo vle tabli sa n ta kapab rele yon veritable kalifa sou tout Kwadèboukè e menm yon pati nan Tomazo. Tande byen sa m pral di nou la a. Mwen genyen yon jèn ki voye yon mesaj ban mwen. Men m ap fè an sòt ke nan sa m ap di yo pou ke pa gen ankenn pist sou jèn sila a paske si nèg yo konnen Se yn bal a la tèt. Jèn nan di konsa Salut RL prod Kòman ou ye? Se yon fan Mwen ekri w pito pou m kapab di w kèk bagay konsènan 400 mawozo paske mwen se moun nan blòk yo e mwen lekòl toujou Li ban m plis presizyon wi men mwen deside di nou sa konsa. Nèg 400 mawozo sa yo tou pran pati andeyò kwadèboukè a pou yo. Mwen wè ou pa janm pale de sa. Ou fè m konn sa m ap pale de sa kounya. Zòn sa rele Gedon. Li dirije pa chèf Azibe. Gen youn Galèt Dime ki dirije pa Janti. Gen youn tou ki nan Pon Dime ki dirije pa Mafya. Epi genyen sou wotè, presizeman Tè Sale. Alye nèg Vitelòm yo, 400 mawozo k ap dirije nan zòn sa a tou. Men 400 mawozo pa stab Tomazo ankò. Yo stab nan antre Latranblè a, nan yon zòn ki rele Tè Blanch, tou pre Tyobe. Fè mesaj sa a pase pou nou silvouplè paske m konnen yo gen anpil ekout. Epi 400 mawozo konn vin pran moto, paske nèg yo pa vòlè moto. Paske nèg yo legal nan sa y ap fè a. Gran lajounen nan stasyon kan pèch Dime a e menm arive tire moun. Epi gon kote yo rele glas pa fonn. Wi m konn tande pale de kote sa. Yo plede fè dezòd la a nèg Vitelòm yo. Fè mesaj la pase pou nou analize l silvouplè. N ap vini. Epi gon biznis ki Galette Dumé. ki rele la semans lap bay 3 mil dola chak mwa bon aparaman se 15 mil goud group gang ki nan zòn sa se janti kap dirijel toujou lanmò sanjou menm ekip yo chofè moto galèt yo menm gen pou bay 500 dola Chak mwa, sa vle di 2500 goud. Yo takse yo. Paske nèg yo e de GI yo ye, fò yo fonksyone tou. Mwen wè nou pa janm pale de kesyon sa. Yo fè pati Kwadèboukè a tou. Di yon mo pou nou, pou zòn sa yo. On sèl kou, Wòch Blanch, Kanpèch, Pondime, Larat, Gedon, Lizyè Tyobe. Gaman, Tè Wouj, Loryal, Galèt Otè, nou pa kapab ankò, pitye. Tout zòn sa yo sou kontwòl 400 Mawozo e konsò. Donk se pou vou dir ke i son trè pwisan. Y ap chache tabli yon kalifa sou tout plèn nan e y ap rive fè l. Donk, si 7 nèg tonbe, èske sa ap deranje yo paske pou nèg ki gen paske Lanmò San Jou te di sa. Menm lè l ta gen 60 nèg ki mouri yon sèl jou, sa pap deranje l. Paske mawozo yo, se tankou djondjon yo pouse. Nou sonje gon epòk te gen rekritman ki t ap fèt, yo te oblije kanpe sou rekritman sa a, te tèlman gen moun. Donk, mwen m panse ke lè nèg yo nan zòn nan, pèmèt ke moun yo kapab viv, pèmèt ke moun yo, lè yo wè nou, yo pa fin gen twòp laperèz paske lè n pran zòn yo konsa epi lè moun yo wè nou mezanmi, Nou fè yo pè nou. Tèt chaje wi. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la prochèn.